Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M panse tout moun anfòm wi la. Nou konnen depi n tande vwa sa gen enfòmasyon. Gen anpil enfòmasyon atè a la men ekoute byen gen anpil ti bandi ekskize mwa lèkspresyon anpil ti bandi pwèl pete ki tonbe men sa pa sifi paske peyi a li m ta kapab di kesyon bandi an se kòmsi se ensèkt nuizib ki enfeste sosyete a donk. Pou ta kapab rezoud kestyon sila jan m te di li nan dènye emisyon ke nou te fè, ebyen fò ta gen yon kanpay pou deratize moun sa yo, ba yo lafimen epi jere tout kestyon an. Men èske lapolis pou kont pa l kapab rezoud pwoblèm sila? Ben se m ta kapab di kestyon anpil moun ap poze. Alò se pati pou vòt emisyon nou prale. Nan yon zòn ki rele Laval, au niveau de Carrefour, un arabe m'a appelé pour me dire ça. Gen yon videyo, nou kab petèt gen chans tonbe sou videyo sa. Men nou pa konn ki sa videyo a di. Sèlman n'ap wè anviwon 4 nèg ki anpile youn sou lòt, yo koupe tèt yo. Nèg yo nu epi anyen ankò. Ou tande kèlke zabitan petèt ki ap pale, k ap di, o, sa k pase nèg sa yo la, patati patata. Epi, tou pre nèg sa yo, gen yon lòt ki avèk yon chosèt nan pye li, misye sibi menm sò la. Men ekoute, sa se te yon videyo. Gen yon krouyote sovaj nan videyo sa a. Men ki kote l soti? Nan ki zòn li fèt? Poukisa nèg sa yo mouri? Se la question journalistique. Quand on est journaliste, eh bien fok ou poze genre de question sa yo. Se pou tèt sa, nou menm nou toujou la pou kapab pote enfòmasyon yo ba ou. Lè nou mete drone nou anlè, gen yon Arab ki ba nou enfòmasyon sila. Gwoup 4 nèg sa yo wap gade la, eh bien, Nèg sa yo tonbe nan yon zòn ki rele Laval. Men ekoute, zòn sa a m ap di nou byen se yon zòn ki genyen plizyè lòt katye ladan li. Se dans la commune de Carrefour. Men zòn sa a li yon ti jan andeyò. Genyen katye Laval, genyen. Bouvier genyen kay fè. Pou moun ki konnen zòn sa yo byen. Men, m ap tou lanse yon kri dalam pou abitan ki nan zòn sila a paske bagay la vrèman difisil pou yo. Moun ki nan zòn sa yo, pou sikilasyon a moto, fò nèg yo peye. Si moun nan moute yon ti cheval, yon bourik, yon milèt pou l ap travèse zòn pou l al nan mache Carrefour, Fòl peye tou paske nèg yo anlè a se bandi yo ye se yo k kontwole anlè a. Kounye a kisa dosye a ye? Gen yon gwoup nèg gran chèf nan blòk la al plase anlè a nan zòn sa yo. On ma fe savwa ke se krisla ki al plase nèg sa yo. Nèg sa yo chèf nan zòn nan nèg y ap taye banda. Men ki sa k pase, nan baz sa a ki anlè a, chèf baz la m kwè se Makati, misye rele Makati. Gen yon dezyèm chèf ki rele Gawo. Gawo ak Makati ap renye an mèt. Kounye a ki sa k pral pase, gen yon gwoup de nèg ki fè pati tribi sila, tribi mòtifè sa a, nèg yo deside. Al fè lòt baz pa yo yo chape ak zam nan baz la. Gwo zam wi silvouplè. Nèg yo al fè baz pa yo. Sa rete la. Nèg y ap fonksyone, tout nèg ap fonksyone nan zòn yo. Gen yon vèy ki ap fèt nan zòn laval la. Tande byen wi. Nan vèy sa a, gwoup nèg sa yo ki sove ak zam baz makati an. Nèg yo vin ap taye banda nan vèy la. Kounye a dezyèm chèf lan ki se Gao misye vin nan vèy la tou. Men pa bliye Gao a se li menm ki dezyèm chèf nan baz Makati a. Tande byen wi la fami. Lè Gao vini l wè nèg yo, Gao li sèlman salye nèg yo. Epi l di mesye sa k ap pase konsa a? O sa w tande a la a? Gao pa t dwe poze nèg yo kesyon. Nèg yo vide bal sou. Nèg yo kouri yo pran yo. Epi yo koupe kou yo. Men kòman nèg sa yo menm yo peye pou zak yo te fè a. Nèg yo tonbe, yo koupe kou yo, yo mete yo nu. Epi pèp la li menm ap li yo. Donk video disponible pou sila yo ki ta byen renmen gade kòman nèg sa yo mouri. ebyen wap gen chans pou kapab jwenn videyo sila. Pou kesyon nèg a moto yo ankò mesye, ba yo yon chans. Imajine w moun ki avèk ti milèt, ti bourik, ti cheval ki pral travèse anpil wout pou al nan mache Carrefour! Yo takse moun sa yo. Fò w bay kòb paske nèg yo menm yo bezwen lajan pou yo kapab fonksyone. Tanpri souple, ti rès ki rete a. Sa a, nou rele l tou senpleman egzaksyon, bay moun yo yon chans anlè a. N ap chavire nan lòt dosye. Chaje ak dosye toujou dan la repiblik. Genyen chèf vilaj la, Izo. M pa konn si gen yon lòt moun ki rele Izo dan la repiblik. Men on ma fè kwa ke Izo ta al plase. Plusieurs soldats au niveau de Corail. Sa pa gen trop jou non. E pwi nèg yo al plase pou 1. Ben la polis pete tèt de 3 pou 2. Uhmm. Gade mwen foto yon ti jèn ki atè a la. Donk la polis jere nèg yo. La polis ap frape. Men telman gen bandi nan la repiblik. Ou pap ka wè travay la polis ap fè a. Paske se preske chak jou wi. Te twa ti grenn bandi pwèl pete ap tonbe. Men gwo tèt yo pa ka tonbe. Mpa konn sa kap pase. Gwo tèt yo poko janm tonbe. Paske lò pran egzanp. Tankou. Ban mwen si m pran ane 2022 an. Nan gwo tèt yo la. Nèg ki tonbe. Se. Nonm kwadèboukè a wi. Kòman l rele ankò kòlèg? Èske gen gwo tèt ki tonbe pou 2022? M kwè Anèl se te 2021. Kiyès ankò? Zazou e Manino e lòt la ankò non m krache dife a? Bon nèg sa yo m kwè 2021 Odma e kanal divan se la menm choz. Donk, sa vle di ke bagay la vreman kwense pou la polis e pou la popilasyon. Popilasyon li menm kap priye maten, midi e swa pou ta kapab jwenn yon souf ak nèg sa yo. Pandan nap pale la a, fòm di nou ke gon towo nan baz Vitelòm nan ki tonbe. Vitelòm fè mò? Ba wi. E yo fè m konnen s on bra dwat wi, s on bra dwat Vitelòm ki tonbe. S on non se Sonèl. Le bra dwa de Vitelòm Inosan stope par lapolis. Ou menm k ap tande w ap di bravo lapolis. Lapolis anonse, lendi 24 oktòb 2022 an, li pete tèt Mesye Sonèl. ak yon lòt endividi ki te akonpanye li sou wout Frères la, sa sèt pase le samdi 22 oktòb. Lapolis prezante Mesye Sonel kòm chèf de gang nan wout Frères. Li fèk enstale pa baz Vitelòm Inosan nan lide pou kapab ransone komèsan nan zòn sila. Moun yo ap pran ti souf. Daprè lapolis, 2 endividi sa yo lapolis pete tèt yo nan moman yo t ap distribye anvlòp ki genyen katouch ak komèsan wout frè yo. Bon sa k pase la? Sa s on presyon? Pou w ap bay anvlòp li gen katouch ladann sa vle di? Tande byen wi! Mwen m Trik la li kapab senp. Lè w bay anvlòp la li gen 2, 3 grenn katouch ladan l. Sa vle di, fò moun nan fè tou sa l konnen pou l remèt anvlòp sa. E sa ka rive fò l remèt li avèk katouch la. Paske grenn katouch vann chè. Donk, lè w bay li ansanm avèk katouch la, ou egzèse yon sòt de presyon. Ou di moun nan, si m pa jwenn anvlòp la. Si m pa jwenn lajan an, si m pa jwenn katouch yo, ou mèt konsidere yo kòm yon moun ki mouri deja. Lapolis, w ap kite yo al plase yon lòt chèf ankò ki pou bay anvlòp ak katouch? Pandan w touye la a, tou met kontwòl nèt! Paske moun yo pa posede anyen. Epi kounye a, se nan lojik sa a pou yon nèg kanpe pou ap ransonnen moun. Se pa nòmal. Antouka nan bèl nominal ki pral fèt, sè de zòm, yo p ap ka di prezan. Se moun ki pral di absan nan plas yo. Lapolis te alète gen 2 patwouy pnh ki entèveni e kwaze wout lan. Yo rankontre ak 2 malfra sa yo epi yo fè sa pou yo te fè a. An nou chavire sou yon mesye anpil moun pretann ki ap fè yon bon travay dan la sosyete. Ekoute byen, si nou pa konprann vèb sa a, e petèt ke na chache konprann li, e si nou vle tou m ka ba nou yon ti eksplikasyon. Lè yo di pretann. Sa vle di, ou gen dwa di w ap fè tèl bagay epi anpil moun di a, se pa vre. Men ou menm, ou panse ke ou bay verite. Èske ou konprann? Sa vle di, lè w di syèl la ble, e poutan l parèt nwa. Donk ou pretann ke syèl la ble. Ou konprann? Ebyen, sa sè byen pase pou lekomisè Jean Ernest Muscadin a Miragwàn. Gen yon sèten de Meriel ki mouri maten lendi 24 oktòb 2022 a nan Miragwàn. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ekip komisè gouvènman an nan tribinal premyè enstans Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin nan echanj de tir nan lokalite Berken, yo manje misye wi. Mesye sa a te prezante kòm Youn nan manm gang ki ap opere nan Matisan. Nou wèm wi. Yo akize li poutèt li brake yon komèsant nan zòn nan daprè pakè Miragwàn nan. Kot misye sòti souple? Kèt si m tap fè lekòl timoun yo tap di Matisan wi. Nan ki baz? Tou senpleman nan baz Izo oubyen nan baz Ti Lapli. Men si l te sòti nan lòt baz yo petèt ke enfòmasyon sa Li pa t ap rann piblik oubyen yo t ap tou senpleman arete sitwayen sa. Gen aksyon w ap poze menm lè yo bon, men ofinal y ap fini pa konprann ke vous êtes en train d'appliquer la politique deux poids deux mesures. Si. Je suis policier. M ap angaje yon batay kont bandi. M p ap ba nou manti. M ap touye bandi Izo. M ap touye bandi Ti Lapli. M ap touye bandi Krisla. M ap touye bandi Lanmò San Jou. M ap touye bandi Vitelòm. M ap touye bandi Babekyou. M ap touye bandi tout bandi. M pa gen eksepsyon nan bandi m ap touye. Se sa k fè, dèyè miko sa a, ebyen, m p ap pwoteje ankenn bandi. On nèg ou se vòlè, aksepte ke RL Prod ap di w se vòlè. Ou pa konprann non! On nèg ou se gang, RL Prod ap di w se gang. Pa gen pwoblèm paske ou gen sa n rele lalibète de pawòl, ou kapab di sa ou vle an retou. Petèt ke ou menm, ou kapab fè on sòt de parad, on sòt de jimnastik pou kapab akize nou an retou, men ekoute, akizasyon nan sa pral pase kòm du van dan la pay paske la sosyete y ap jije e y ap konprann. Donk, Muscadin bon travay cheri on vous apprécie epi tchenbe rèd pa moli epi travay la ap kontinye. Donk, pou peyi a la m ta kapab di bagay la sanse un peu konplike paske se kòm si m ta kapab di entènasyonal la ap tann nou Wi Nènèt! Nou tonbe nan bleng bleng nan nèt pou yo kapab di yon mo pou nou. Men, jiske la, tande byen wi sa m ap di nou an, jiske la, ebyen, anpil nèg ap di yo pa nan blan, yo pa bezwen blan. Se deba k ap fèt nan sosyete a paske gen anpil moun ki di yo nan blan. Gen anpil lòt ki di yo pa nan blan. Gen anpil moun ki di sa k nan blan yo egzajere. Gen anpil lòt ki di sa k pa nan blan yo se bandi y ap sipòte. An nou tann. Men sèl sa m konnen mwen menm m gen kwayans ke fen ane sila a peyi a kapab pran yon ti souf. Paske apati de novanm pou antre desanm n ap kontwole mò pa pile pa pakèt. E sa k fè m toujou di nou fèt atansyon avou. Konprann? Paske la guerre averti pa touye kokobe. Di ak mond entènasyonal la, nan sa Ayiti ye la a jodi a, nou pa prè pou n pran yon fòs miltinasyonal. Pèp la pa kapab ankò, paske entènasyonal la gentan òganize l avèk Leta ayisyen, y ap detwi pèp la patou e ayè. Jodi a konplo yo ranje pou yo vin mande yon fòs miltinasyonal vin remete peyi a an esklavaj, nou menm nou di nou pou koperasyon ak nenpòt peyi ki dakò pou desèvi peyi a pou mache kòt a kòt avè l. Men nou pa nan kesyon fòs miltinasyonal. Nou dakò pou Lawisi vin pote n lamen fòt. Nou dakò pou Lachin vin pote n lamen fòt. Nou dakò pou Venezela vin pote n lame fòt, men pa an tèm dokipasyon, an tèm de devlopman ant peyi ak peyi, an tèm de patenè ak patenè. Jodi a, nou pran plizyè entèvansyon militè amerikèn. An 1915, yo te vin la, y al an 1934, anyen pa regle. Yo retounen an 1994, anyen pa regle. Jodi a. Leta ayisyen ki mande fòs miltinasyonal la devan mikwo laprès, popilasyon ayisyèn nan dwe aranje yo, antann yo, al pran tout 19 minis yo lakay yo, mache pran Ariel Henry pou ensil, pou manke dega. pou manke respè ak nasyon an bout tè sa Desalin te di pèsonn blan pa gen dwa pile l an tèm dentèvansyon mesye sa yo yo kraze peyi a e jodi a se sak mennen nou la pou n vin di ak entènasyonal la nou dakò ak zanmitay nan kesyon koperasyon men okipasyon an pèp la di non nou menm nou di non kòm dirijan politik. Anndan peyi a, n ap mache jiskaske nou rive mete men nan pat kasav Ariel Henry, retire l andedan primati a pou pèmèt yon lòt Leta. E se sa k fè nou te di Leta sa a merite chanje. Nou pwopoze yon Eta federal pou Ayiti, mete yon gouvènè nan chak depateman peyi a. Pou rezoud pwoblèm peyi a paske leta sa met prezidan nan palè nasyonal san yon konsèy nasyonal p ap regle anyen. Pati politik Pitit Desalin sòti yon lis pou moun ki ta pral e ki sipoze. Wap gade popilasyon pati a manifeste, nèg sa yo kanpe yo bare devan kay Grenèl. Lè w gade, pèp la pa ka pase Matissan, li pa ka pase Kwadèboukè, enben jodi a nou di aba lapolis, viv lawousi, enben poutèt sa jodi a nou menm popilasyon an nou di nou pap fè laj nan batay la, nou mande popilasyon an operasyon manchèt, tout nèg manchèt a lamen, manchèt a lamen, nou di sèt fwa si lakwa bay lamò pa vin lakay nou, fòk yo lakay nèg sa yo. Pa gen lòt moun ki federe nou, se Nasyonzini atravè Madam Lalim ki jodi a mete gang yo ansanm pou yo te mete Ayiti nan nivo l ye a. 18 novanm, pa bliye li te fèt an bon lapli. Jodi a, pou n delivre mesaj sa a devan loni, devan BINUH, nou oblije bat lapli, bat gaz kolon yo e tout trèt yo pou n di yo. Ayiti se yon peyi souvren e ke pou n voye mesaj la bay lòt peyi ki konprann jodi a sa Lèzetazini ap fè Ayiti, kote ke yo pare pwente tèt yo, yo mete Kanada devan yon fason pou yo ka kontinye pran sa n genyen kòm resous, yon fason pou yo ka kontinye ravise nou, yon fason pou yo ka kontinye detwi nou kòm peyi. Men Papa Desalin, m ap di nou klè, Kapwa Lamò te toujou di nou pa bese tèt devan pèsonn. Ki sa l te di nou? Pa bese tèt devan pèsonn. Jodi a, nou vin kanpe anfas Muni, anfas Kòdon pou n di yo, Ayiti souvren e ke nou se yon peyi endepandan. Nou pran dwa granmoun nou. Jenerasyon sa a p ap mache tèt bese devan okenn moun. Mèsi! Batay li ye! Lari l ye! Aba! Kolonizasyon aba Ariel Henry viv Desalin viv Haiti. Mwen salye tout pèp jivena. Jenès sa koken nan goje yo. Nou pa ka manje. Jenès sa koken nan goje yo. Nou pa ka al lopital. Nou pa ka al nan inivèsite. Jodi a se moun sa yo. Nou fout bouke. Nou vin di yo nou bouke. Nou bouke ak mizè. Nou bouke ak grangou. Nou bouke ak touni. Nou bouke. Nou bouke nou pa ka mal ankò. Jounen jodi a, nou menm etanke militan ki gen san Desalin nan k ap koule nan venn nou, nou boule kawo pou sa anbasad Kanada. Paske Kanada, li pa inosan de sa k ap pase nan peyi nou an. Kanada, se li menm ki koz tout sa k ap pase nan peyi a. Se Kanada ki fè nou menm antanke pèp. Nou pa ka viv tankou moun. E byen se youn nan rezon nou mete kawotchou sa devan anbasad Kanada. Nou di sa klè avèk polisye yo. Nou wè wap vini pou vin retire sa. Non, Kanada pa inosan. Non kawotchou pap leve la. Kawotchou pap leve la. Kawotchou pap leve la. Nou te vin pou defann li. Kawotchou pap leve la. Kawotchou pap leve la. Lè sa kote nou pral kache! La polis kote nou pral kache. Bann san wont. Ariel prale. Ariel prale. Ariel gen poul ale el prale. E nap kanpe mobilizasyon jiska nouvel od. Nap manifeste ariel gen poul ale. Bann san wont. La polis bann san wont. Bann san wont! Bann san wont! Pèp la ap mouri a grangou! Pèp la ap mouri a grangou lopital pa gen gaz! Bann san wont! Mèsi mesye. Esklav mantal yo ki se lapolis, yo baw katouch, yo bay bal, yo bay tout sak genyen nèt. Poutan bandi fè sa yo vle. Yo gen 2 zan prèske depi bandi okipe depatman Sid la. 5 depatman, pa gen oken moun ki ka vwayaje. Pa gen oken moun ki ka al nan sid, pa gen oken moun ki ka al sidès, oken moun pa ka al nan Nip, oken moun pa ka al nan depatman Grandans depi 2 zan. Or, lapolis pa janm gen pouvwa pou yo debloke wout sa a. Poutan, depi 2 grenn moun pran wout manifestasyon, lapolis tire yo avèk bal reyèl. Donk, kote sa prale? Donk, se yo Ki pwoteksyon enjerans yo? Lapolis se li kap pwoteje enjerans yo. Ou pa wè sa yo fè la? Donk anbasad la yo pwoteje l. Poutan, tout ti ayisyen ki nan lari a la pa moun, yo prè pou yo tire w, pou yo fè tout bagay pou yo pwoteje patwon yo ki se anbasad Kanada. Se anbasad etazini nou pa gen problem avek anbasad yo non nou pa gen problem nou ka kopere men yon sel bagay nou mande yo jan yo pran nou an nou pa dakol fok nou ka chita pale yo pa kap enpoze yo sou nou nou mande libète fwa sa donk se yo k founi zam nan peyi a se yo k bay tout bagay jodi a yo pran pretèks yo di yap vin bay yap vin sanksyone gang men kiyès ki mèt gang yo silvouplè premye moun ki mèt gang yo Eske se pa madan lalim ki te legalize gang yo? Eske se pa madan lalim ki te di gang yo se yon bon bagay pou peyi a? Detan plis, yo gen sandal nan pye yo, kote yo jwenn zam nan men yo a? Kote yo nou pa fè katouch? Yo pa la sou fwontyè Sendomeng? Kote yo jwenn zam sa yo k nan men yo a, ki koute dè e dè milyon dola? Yo tout soti Ozetazini, poutan Etazini mete anbago zam sou Ayiti. Donk kote sa prale? Donk nou di ipokrizi a fòk li fini, Etazini, Kanada, Lafrans, nou mande w fòk sa fini sou peyi Dayiti e nou jire, nou sèmante 7 fwa, 77 fwa fòk peyi a reprann endepandans li. Mèsi bokou. Jodi a, tout jèn gason, tout jèn fi k ap tande nou, k ap gade nou, nou son pèp rich sou tè sa w tranpe la a. Nan kite pou kòm eritaj la, nou gen iranyòm, nou gen petwòl, nou gen koton, nou gen kakawo, nou gen vetivè, nou gen tout sa pou n ta posede pou nou fè rich jodi a. Epi apre ti disansis, pwojè Biled la, yo fèmen l nan tiwa e Lèzetazini tou depòte nou, Leta bèbè. Nan sans sa, nou di popilasyon an, pou iranyòm yo, bwa kale! Pou iranyòm yo, bwa kale! Pou lò yo, bwa kale! Tout 9 depatman, tout 11 depatman, bwa kale! Jiskaske. Nou chase Ameriken nwa ki nan sistèm ekonomik peyi a, Ameriken nwa ki nan sistèm politik peyi a. Mwen menm, pèsonèlman m pa gen pwoblèm ak Ameriken. Ameriken son mal nesesè l ye nan mond lan. Pa gen yon peyi ki pa bezwen Ameriken pou fonksyone. M pa p di Ameriken retire kò l. M ap bezwen de lidè konsyan. Gen lide ki gen jèn pou ka defini ajanda Ayiti fas Ameriken. E m ap di Ayisyen ki lakay yo, swa te moun legliz nan nenpòt sektè w te ye a, ou moun legliz, pran lari a paske Bondye pwoteje nanm. Men kò fizik la se Leta k dwe li manje. Bondye pa ka ba w diri a. Se Leta pou ki met chou pou latè a gen diri pou moun manje. E m ap di nou si se Leta avans Sistèm de esklavaj la al avanse tou. A lepòk, avan 1804, nou te gen 15 pousan afranchi, 5 pousan kolon, 80 pousan esklav. Ebyen, kounya la a, ann voye zye n pou wè. Ekonomi peyi a, li pa menm 5 pousan moun ki kenbe l. Ebyen, yo gen afranchi dèyè mikwo k ap defann yo. Yo gen afranchi dèyè mikwo k ap defann yo, dèyè politisyen k ap defann yo. Chak lè esklav yo vle revòlte, afranchi yo pase pa esklav ki nan geto yo. Pou yo fè tire sou nou, pou yo fè touye nou, nou di bagay sa fòk li fini, ebyen je pèp la kale, je pèp la kale, nou leve kanpe pou n kraze sistèm enperyalis sa, pou n kraze sistèm boujwa konpradò sa ki pa kwè nan pwodiksyon, nan syèk ke nou viv wou, se la pwodiksyon ki mèn lekonomi dimond, ebyen Ayiti pa pwodui anyen. Ke lakoripsyon, ke vyòl. Lè politisyen an Ayiti pratike lakoripsyon kòmsi se lapwofesyon, kòmsi yo pratike koripsyon an kòmsi yo pa rete aprann lakay yo. Ebyen, yo fini a espwa jenès, yo kraze valè jèn yo, yo fè jèn yo kwè yo ka rich se sèlman nan dwòg, se sèlman nan kenbe zam, se sèlman nan kout vòlè yo fè jèn nan kwè yo ka rich, se sèlman nan waza. Ebyen n ap di ameriken, nou je nou klè. Atravè yon videyo ki ap ki viral sou rezo sosyo yo, ta fè konprann ke li li nan relasyon avèk yon chèf bandi. Bon, nou menm onivo Synapoh a, nou te genyen pou n fè sa n genyen pou nou fè a, nou rankontre avè l. Jodi a nou te twouve ke li nesesè pou nou te akonpanye l puiske misyon nou onivo Synapoh a se sa l ye. Ebyen, nou ansanm avèk li, li pral eksplike alò, Pa rapò avèk enfòmasyon ke kap lage sou dol ebyen li la petèt piske se sou rezo sosyo yo nou oblije pran wout medya tou ansanm avèk li se paske se sou se nan medya tou imaj li ap sal konsa nou oblije vini la kote ke li menm li pral eksplike video a. Bonjour Caraïbes Bonjour Haïti Bonjour le monde entier. Non pam se Regine Valbrun but bon nom se Valbrun Chnajin Ruben. Mwen leve nan komin Kafou. Mwen fè etid klasik mwen Gresye nan enstitisyon miks Virginie Sans Peur. Mwen pran fakilte m nan Université Américaine des Sciences Po en D'Haïti nan avni Christophe Ricat. Mwen se yon jèn fi ki pran anpil fòmasyon. Mwen se youn nan manb Lakou Lapè dirije par Marc Louis Henry. Donk, yo pran vizaj mwen etanke polisyè, yo akomode l avèk yon videyo k ap fè le tour mond lan. Yo di ke se mwen menm ki ap fè sèks avèk bandi. Li pa mwen menm. Non, li pa mwen menm. Donk, m pa konn pou ki rezon moun nan fè l e a kèl motif e a kèl fen tou. Li chwazi fè l pou l sal repitasyon m, pou l desann valè m nan sosyete a. M pa kwè sa ap atenn mwen. M s on wozo m ka bite men m p ap janm tonbe. M s on jèn fi, m fè anpil efò nan vi m, sitou ann Ayiti. Wi, sitou ann Ayiti. M ap viv ak strès, avèk depresyon. A tout sa, m stil toujou leve m al travay. Si m antre nan enstitisyon lapolis lan, se paske m renmen peyi m. M te ka al Chili tankou tout lòt jèn parèy mwen yo. M te ka al nan nenpòt lòt Antiy. Non, m chwazi antre ladan l. Kwak paran m te di non, peyi a pa bon pa rantre nan enstitisyon an, rete tann. M pa ka tann, m ap granmoun. Donk son jou pou m pou m fè valè m tou. Tout moun gen dwa pou yo fè yon videyo donk may pwoblèm an inifòm. Inifòm nan sou mwen m fòk fòk m respekte l se vre se paske m renmen inifòm nan m fyè de sa m ye a ki fè m te ka fè l. Kòm yon polisye parèy mwen mal entansyone pran li li fè fè le tou de tout gwoup polisye parèy mwen ankò. Alò wap pale de lòt videyo an inifòm nan wi wi videyo ti videyo an inifòm nan donk. M asume responsabilite sa, pa gen pwoblèm. Li fè le tour, se paske m te fyè de inifòm mwen ki fè m te fè l, e m te gen kran pou m te danse a pou m fè l paske m ap soufri avèk strès, depresyon a tout sa, m mete fanm nan fòm mwen, m sòti m al travay m fè tout afè m. Donk, kòm yo yo sanksyone m pou sa, wi, m merite sanksyon an, m pral. Men, pou videyo pòno sa, m fè rechèch pa m, mwen gen zanmi m ki Sendomeng ki ede m a fè rechèch, li jwenn de sig ke se pa sèl mwen ki viktim. Gen jèn fi parèy mwen k viktim de sa de li. Mwen gen tout prèv tanjib yo nan menm, yo nan telefòn mwen la. M pa renmen pataje jan de twik sa yo lè se jèn fi parèy mwen ke y ap fè l. Men m oblije pran l pou m fè lemond antye wè ke se pa mwen menm. Mwen pa gen jan de konpòteman sa yo lakay mwen. M respekte tèt mwen. M respekte paran m, respekte fanmi m, respekte tout moun. Mwen cool ak tout moun. Mwen arriva menm avèk polisye pa mwen bay blag. M pa t panse sa te ka rive la. Non, jamè m pa t panse sa. M pa t panse ke yo te ka pran imaj mwen antanke polisyè pou y ap fè pwopagann, pou y ap di ke m ansanm avèk bandi. Non! M poko janm konsa nan vi m e m p ap janm konsa nan vi m. Lè m fè yon chwa, m respekte chwa m. Chwa a pa bon mwen, m kite m pran lòt. M pa t janm annafè a bandi. Se moun serye m pran nan lavi m. Sèl sa m ap di nou, yo pa janm tire wòch dèyè mango vèt. Se paske m kòmanse mûr nan peyi m ki fè yo tire wòch la dèyè m. E m ap di sa, Hum! Le mal a te souvent le juste men Letènèl an deliv toujours m se Rozo m bite m pa tonbe e m pap janm tonbe jou pou m tonbe a se Bondye kap pran m. Konbyen tan ou gen nan lapolis ou panse se moun ki jalou de ou du fait ke ou nan enstitisyon tankou lapolis ki fè sa imaj la? Ok m antre nan enstitisyon polisè la an me 16 me fermeture jou pou m ta gradye nan syans m etidye a kontabilite m al fèmen nan lapolis Mwen gen foto m an Nan nou sot janvye. an kèl ane? Me ki ane? E, me 2021. Ok. M soti an desanm. Ok. Donk mwen gen foto m an janvye. An, se nan fè yon konparatif ant foto m an janvye, fèt mwen 2021, pa rapò avèk yo di lè imaj sa a te pase a, selon rechèch yo fè a, nan pwen m te gen cheve. M antre nan sant avèk ti cheve m pou m fè chou. Se apre yon aksidan ke m fè, si n ap gade n ap wè lam, laba m, lam pete. Sikatris ya. Mph. Se apre yon aksidan ke m fè avèk inifòm sou mwen, tout prèv mwen lakay mwen, chemiz mwen plen ak san, m sere l, m pa sèvi avè l ankò, m fè lòt inifòm pou m al fè djòb mwen. M fin fè aksidan an pi ba Dedero, mwen di a, m p ap ka penyen paske m fè, m pran sekous nan tèt la. Se konsa pou m ta tonbe men se l ap frape. Sekous yo fè mal, m toujou gen yon bagay k ap fri la bò tèt mwen, venn mwen. M di a m p ap ka penyen ankò. Map koupe chevem. Decann toujou al penyen nan studio Mondy. M koupe chevem jis pou m ka pi alèz pou m pa foure peny anba queue cheve a. M pa ka di w si se moun ki egri ou pa, m pa ka di sa, m pa gen prèv pou m di sa. Jiskaprezan si m di sa map bay manti. Men la seule chose que m konnen, si yon bagay rive m sè ke m kòmanse mur nan sosyete a. Paske lè m te sivil, m te Carrefour, zòn Carrefour, m te konn fè biznis. M te konn vann pika poyo, bagay sa yo, spaghetti, sandwich, epitou m al lekòl, moun Kafou ap konnen m. Si w ale zòn anfas Chanèl, ou mande pou Rejin, pitit tè Kafou, pitit madan Joasius Valbrun ki nan Nouyòk, y ap pale w de fanmi l. Ok, donk nou menm tou nou wè gen anpil imaj, videyo demwazèl sa yo di ki se yon Afrikèn ke yo bay ki di ke se ta, wi, se ta. Ki te viktim de sa. Wi, se. Se ta li menm tou ki te viktim de sa. Donk, e nou wè gon lòt demwazèl tou ki se yon ayisyèn ki sanble avèk li. Efektivman. Ki li menm tou ap di se pa li menm paske genlè pran l, yo pran foto l tou, yo mete pou di ke. Ya, efektivman. Mwen. Elazar, yonn nan kote videyo sa pi pataje se nan gwoup polisye yo. Mwen menm, mwen menm, mwen menm mwen panse ke. Lèm te fèk wè video a se sou group polisye ke mwen te mwen te wè video a. Mwen m panse ke nou gon pwoblèm o nivo enstitisyon an kote ke espri de kò la prèske pa genyenl ankò anndan enstitisyon polisyè la. Nou konnen trè byen sa ka rive gon bagay ki pase men. Polisye yo ankò k ta sipoze sipòte polip polisyè la nan moman di difisil, anpil nan yo se yo menm k ap pataje vi videyo, kòmantè yo yo pa bon, chak moun gon bagay ki ki ka pase. Kidonk e nou menm nou swete ke o nivo Synapoh a n ap mande a enspeksyon jeneral pou l plizoumwen fè travay li paske nou estime ke gon deriv anndan enstitisyon an, Se pa sèlman lè polisye a fin nan sant, yo voye l al travay yon kote. Fòk gen fòmasyon. Fòk gen ti pale ki fèt avèk polisye yo. Prèske responsab yo pa fè brifing ankò lè polisye a vin travay. Kidonk, mwen menm, m sonje ke lè m fèk sot nan lapolis, te gen sipèvizyon maten, midi e swa ki ta fèt anndan lapolis la. Men kounye a la, prèske Pa gen sa yo ankò. Ki responsab? K enspeksyon jeneral sanksyone tout polisye k ap fè sa k pa bon. Tèt mwen menm ki la m fè yon bagay ki ki pa bon, règleman disiplinè a di men ki sanksyon ki rezève pou pou nou. E kòlèg polisye yo tou fò n konnen ke lè n avèk inifòm nan nou gen yon konpòteman nou sipoze genyen. N ap fini la sa pase lè a prèske rive. M pa di ke. Bon, antouka. Pandan w t ap pale de konpòteman paske gen moun k ap petèt estime ke l pa. Trò nòmal lè genyen de polisye ki ap danse an inifòm. Tou kòm gen polisye k konn ap bwè byè avèk inifòm polis la. Avèk inifòm lan. Efektivman. E nou pa vle pèsòn polisye, polisyè pran pretèks pou yo wè lòt polisye ki aletranje ap fè l epi tou nou menm tou pou nou di ke nou ka fè l pase se pa menm kilti w la li ye. Mwen m panse ke li te. Li te de de bòn gè pou n akonpanye polisyè la e nou menm onivo Synapoha nou di l ke nou pote tout sipò avèk li san pou san, ke nou avèk li. N ap n ap remèsye Sosyete Ayisyèn de Sante Mantal ki gen yon batri de psikològ ladan l ki te pale avèk polisyè la espesyalman Mesye Wilcox Thoreau ki pwomèt pou yo toujou kon kontinye akonpanye polisyè la e pou nou di polisyè la tou ke nou ansanm avèk li. M ap salye Junior Rigolo ki ki voye tout sipò l avèk avèk polisyè la e puiske nou menm onivo Synapoha e nou gon kanpay de sansiblizasyon ke nou pral fè la ki kòmanse apati de jodi a la pou nou mande polisye yo konpòteman yo yo sipoze genyen anndan enstitisyon polisyè la pandan m ap di bòn fèt a Obed Celine epitou sista mwen Milande Lazarre ki ap fete depi Jakmèl antouka m panse ke nou menm onivo Synapoha Nou fè sa nou gen pou nou fè. Jodi a, kòm se sou rezo sosyo ke moun yo tap sal polisyè la, nou menm nan Synapoha, nou di ke se pa pwol polisyè la, li pap janm li menm e nou pote tout sipò nou ansanm avè l. Donk se yon videyo ki edite depi 17 janvye 2021, se yon atis pòno sud-afrikèn ki. Bon, kan menm. Ka fè tout sa. Bon, sa m de retenu se pa polisye la, ok? Wi. Se sa la nouvèl. Mèsi anpil epi bon kouraj. Donk kenbe rèd, donk kontinye swiv psikològ yo pou n ka gade kòman n ka reprann aprè sanksyon an. Wi. Non. Dakò. Bòn chans. Mèsi bokou. Dakò cheri. Ok. Mèsi bokou, wi. Mèsi bokou. Bòn joune. Bòn joune tou. Ebyen nou gen kèk enfòmasyon nou pral pote ba ou la men gen dosye map pase sou yo a pye jwen paske se son de dosye ki fon polemik. Antèman sitwayen an lap fèt se nan dat 6 novanbre kap vini la a men se pa an Ayiti tande byen se pa an Ayiti mwen pa menm vle site non sitwayen sa paske nèg yo tèlman sansib. pou sitwayen sila a, ebyen m gen enpresyon ke depi yon moun yo site non sitwayen sa nan yon emisyon, ebyen YouTube ou, kont YouTube ou preske efase, preske delete, paske y ap fè kò pou y al pote plent pou ou. M tounen ankò sou ti kesyon sa. Jounen jodi a la, si nou wè anpil ti jèn ki avèk kamera nan men yo, Anpil ti jèn ki fè efò k al nan yon lekòl jounalis ki ka kole de twa fraz ansanm, lè yo pran yon mikwo, yo kapab gen yon kapasite, yon ekonomid pawòl ki kapab fè sen minit pou bay yon enfòmasyon pwi analize. Si nou wè nèg sa yo nan liy sa, fò n ta bat bravo pou yo paske s on peyi, jan l pati a la m ta kapab di, gon teyorèm ki deja defini ke, Depi yon ti jèn ou nan peyi sa a, ebyen, depi wè w fin fè klas ou gen yon grenn kote ki pi fasil pou w ale, nan gang. Si w renmen lajan, si w renmen reyisi vit, se nan gang pou w rantre. Men lè nèg a pran yon bra kamera l kenbe nan men l, li gen yon paj Facebook, li gen yon paj YouTube, li ap travay, li pa depann de moun. M panse ke se yon gwo bagay. Men jounen jodi a mesye, de twa grenn nèg pa ka mete ansanm pou nou fè sa. Jacob Devarieux est mort. Moi je suis fan de Kassav. J'adore Kassav paske se yon gwoup jiska prezan kòm si ki rete nan venn mwen kap koule kòm si se du sang qui coule dans mes veines. atachman m ak kasav. E o pwen ke gen yon pakèt kesyon m konn ap mande tèt mwen pou m di mezanmi eske kasav ap gen ranplasan paske jan m ap gade la m wè moun yo fin granmoun, Joslin Beauard swasantèn, Jean Claude Nemwo swasantèn, e Jòj Desimus laj avanse nèt, Pierre Edouard Desimus ki dan l kwen dan diskresyon men laj avanse nèt. Se sèlman Thomas Bellon ki petèt nan yon ti laj ki pi piti. Apre sa tout moun yo nan laj avanse. M toujou ap di poukisa yo pa entegre lòt jèn paske m ta toujou renmen ke kasav la toujou rete. Tu t'imagines apre 40 ans et plus kasav toujou ap depanse menm enèji a. Bon je suis pas là justement pou fè elòj de kasav men an kèlke sòt m ap fè yon illustration de la mort de Jacob Devarieux a titre de comparaison. Li mouri. Men, menm si YouTuber yo pa t egzajere pou fè gwo miniature, men m te wè anpil YouTuber etranje ki t ap pale de Jacob. Jacob se youn nan moun ki te gen plis kòb nan Kasav. Yo moutre kay Jacob abite, machin ni. Si e te nou menm mesye, ebyen tout chèn sa yo t ap fèmen. Eske nou pa konprann? Paske fòk nou fè diferans ant radyo, televizyon e rezo sosyo. Si yon jounalis petèt nan tranp yon moun ki nan RL prod, li kab pa deside antre nan lojik sila. Men rezo sosyo a se yon ti pe kòmsi yon kestyon pou afole. Eske nou konprann? Sa fè m mal paske m wè nèg isi bon pou yo kraze moun. Men tann dat nap met tèt nou ansanm pou nou siprime chèn izo. Izo a 71 mil abone red sou youtube. Dènyeman la mwen te gen konparezon ant atis sa ki mouri ke mwen renmen anpil lan ansanm avèk izo. M wè adwat atis la gen 61 mil abone. Agòch izo gen 71 mil abone. Si w al gade nan videyo atis sa fè sou. YouTube la, m gen presyon ke se rarman ou ta kapab jwenn yon video ki atenn bar de 900K. Sa vle di 900 mil view. Poutan Izo, si w al gade nan paj Izo a, w ap wè plizyè video ki gen 1 milyon views. Nou moutre ipokrizi a twò klè. Eske nou konprann mesye? Ti jèn sa yo k ap fè efò, ki gen ti paj Facebook, paj YouTube yo, nou te ka ede yo. Ann kite koze sa. Kòm sitwayen an pap antere Ayiti, m panse ke si l t ap antere Ayiti, ebyen, gen anpil jounalis ki pa ta prale. Eske nou konprann? Kòm nou fè sa nou vle nan peyi an, kontinye. Eske n konprann? Men sèl sa n konnen, mesye, gen bagay ou fè yon moun, li mèt apre dizan, kenzan, l ap jije avè w kanmenm. Brèf. Sitwayen sa a ki mouri a gen yon mèt. E, m pa konnen si yon pwofèt, m kwè misye gen yon emisyon sou Radyo Mega. Son non se Lova Tousen. A sèt an venerab la. Li te fè yon prediksyon wi sou kesyon sa a. Te gen yon gwo etwal ki file men l wè gen yon gwo atis k ap tonbe an 2022. Men pa ke sa, paske mwen m te di nou ke an 2022 gen anpil moun k ap mouri nan fen ane a. E sa fè m di nou veye kò nou. Ou konprann? Veye kò nou. An nou retounen sou prediksyon sa a Venerab la te fè. Se te nan premye samdi di mwa de janvye 2022. Koute sa. Se toujou avèk menm lanmou an pou nou kòmanse ane a nan emisyon fa nou nan sou gwo radyo a, Radyo Mega. Jodi a, nou se premye samdi nan mwad janvye 2022. Nap di pèp la son ane k pap dous e nou lage pwofesi a sa pa gen 22 jou jodi a k se premye samdi 2022 gen anpil bagay ki gen pou pase. Nou sou gwo radyo wa nap salye moun Florida, North Miami, Canada, la France, nap salye pdg nou Alex Sainsurin, nap salye Lamy Georges, Honorab Jean Will, oditè oditris Profesi 2022 a nan lari li lanse. Me au cours de cette année, jodi a se premye samdi. Radio Mega. Mwad janvye 2022, au cours de cette année, gon gwo etwal ki briye kap fè le gran vwayaj e sesi se subitman. E nou pa wè kiyès men son atis. Kap bay pwoblèm. Kap souke mond mizikal la. Radio Mega. E lè nou ajoute pou 2022 a, 2022 a ap gen gwo bagay ladann. Ap gen yon entèvansyon militè ki gen pou fèt ladann. 2022 sa ap gen anpil moun kap mouri. Aah mesye yo mèt voye Muscadin pòtoprens wi misye ap fon travay serye an kòmsi Muscadin sòti nan departeman dè nip se sa epi li vin pran gaz kafou bandi paka fè eyap li ale ak gaz li. Ant 2 DS la, polis la avèk ou la a, ki w ka esplike nou sa menm? Pa t gen krepati ant Komisè Muscadin e 2 DS la, ni pa t gen, pa t janm te gen altèkasyon ant polisye pa m yo e polisye 2 DS la. Jamè, jamè, jamè. Pa t janm te gen bagay konsa, sa se bri, se rimè, se mansonj li ye. Yo fè nou, yo fè nou konnen te gen afwontman nan zòn Aken ant Komisè Muscadin, bon. Negatif, manti. Manti, pa t janm te gen yon bagay konsa. Se buzz ayisyen ap fè, se moun kap pale anpil, se moun kap pale tenten ok, pat janm te gen afwontman ant komisè Muscadin e BDS, pat janm te gen afwontman e komisè Muscadin e BDS donk pakè Miragwàn travay de konsè ak BDS okay, donk BDS a konn rele moun konn rele li, yo travay de konsè donk komisè Muscadin travay de konsè avèk tout direktè lapolis nan peyi a, kwape vagabon yo. Te gen menm bri ki tap kouri sou asasina a menm komisè gouvènman an. Ou pa tande, ou pa tande bri sa yo? Sa se buzz, sa se buzz. Nèg isi pa ka asasine m. Nèg isi pa kapab. Fò yo leve bonè. Yo mèt leve bonè. Domi tande anko pa ka fè m remèt. E m e tout kote tout lè. Tout kote nan tout peyi a, tout lè. E m pa pè. Ok? Jodi a pa la, pou n fini, jodi a pa la pèp la non. Nou konnen komisè Muscadin li pa. Se pa yon moun ki lokal tou senpleman, li pa nasyonal sèlman, li vin entènasyonal. Komisè Muscadin kanpe travay oubyen li kontinye? Li kontinye ap batay. Li kontinye ap batay kont tout nèg ki bandi, tout nèg ki gen zam, tout nèg k ap teworize popilasyon an. Yon nèg ka toujou teworize popilasyon an nan lòt depatman, men jiridiksyon pa m nan Gran Sid la non. Menm Okay, wè m bon nèg vre, ou di ou se bandi, ou gen zam, w ap teworize popilasyon an. M ap debake, m pral avè w nan nèt. Sa vle di menm Okay tou ou kontwole? Tout kote. Ki kote nan peyi a la? Ki kote nan gran sid la? Si demen maten yo redi, yo di men pribòk gon baz gang nan sid map debake, map debake e m gen mwayen pou yo. E se si map vini, map rantre, map fè sa map fè a, lè m prale pèsonn pap ka bare m. E kisa sa pa vle di? E komisè gouvènman Okap la k pa fè travay li ki fè w pral mete bouch la? A m pa di sa, m pa di, m pa di sa, m pa di sa, m pa di sa. Sa vle di kote bandi an ye ou ka rive sou li? Jakmèl map rive sou li, Okay map rive sou li, Lewogàn map rive sou li, Gran Gwav, Ti Gwav, Jeremi map rive sou li. Okay se peyi m se pi rèd m pa menm bezwen pale pou okay lòt m pa yon nèg depi ou di wap vin mete bouch gang swa okay swa jakmèl swa jeremi m konnen nan depatman an ok. Nou konnen miragwàn te te yon zòn te gen yon zòn nan miragwàn ki te non dwa e pa gen bagay konsa ankò pa gen non dwa ankò afè ti bandi nèg a zam pa gen bagay konsa menm ti mesye dezyèm plèn nan yo yo kòmanse pa absan ti mesye dezyèm plèn ki tap bay pwoblèm ki tap vòlè filè manje ki tap bay yo kòmanse pèdi paran yo kòmanse ap rele yo nan telefòn yo pap jwenn yo. Ay nèg yo se bandi yo ye, yo gen zam, yap vòlè trelè diri, yap detounen trelè gaz, yo anpeche kamyon pase, nou mèt fè yo konfyans. Avan lontan, nèg sa yo pap egziste ankò. E yo kòmanse pa la ankò. Ok. Sendika di Minga ak Merad nan son jiridiksyon ki klin aktyèlman. Sef. Sef. Sef. Sa m di l, popilasyon an ka di l, e tout moun nèt nan peyi a ka di l. Nip lan se simityè nèg yo. E gran sid la se simityè pou nèg yo tou. Ok. Onivo de la jistis kòman sa ye? O nivo de la industri tout bagay byen, tout bagay anfòm, asiv nou ap mache, pakèt la ap fonksyone, tout bagay byen. Ou gon mesaj popilasyon kap gadew la? Map di yo kontinye relem, kontinye banm enfòmasyon, dim kibò gang yo ye poum mache pran yo. Paske m gen mwayen pou sa. Mèsi komisè Muscadin, se te yon plezi. Mwen ki remèsye w. Bravo komisè Muscadin. Men ekoute sa fè ri antouka Muscadin sèl ou menm ou konprann ou te kapab vin Pòtoprens? Ou vin pran gaz san nèg pa di w anyen? Écoute, même si je vais mettre ça au conditionnel, il y aurait une certaine complicité, ok Muscadin! Paske ou wè sa w ap fè nan Nip la la a, l ap un peu difficile pou w fè l nan Pòtoprens, paske Pòtoprens c'est un peu plus vaste. Èske nou konprann? Zòn kote w te ye a, Muscadin, m panse ke gon moun ki kontwole l. E ou pa la moun nan. Ou mande feu vert. Eske ou konprann? E se sak fè jounen jodi a la nou menm pèp ayisyen fòk nou trè entelijan. Poze tèt nou kestyon. Konbyen bandi ki pa nan baz Izo, ki pa nan baz Ti Lapli, Muscadin touye? sou wout la. Poze tèt nou kesyon sa a wi. Poze tèt nou kesyon an. M panse ke nou ka pa renmen jan danaliz sa paske depi nou renmen yon moun nan peyi Dayiti, nou pa vle yo fè ankenn analiz de moun sa a ki kapab petèt pòte atent sou pèsonalite l. Men ekoute, se la demokrasi. On peut dire ce qu'on veut Imajine nou nou renmen RL prod men gen yon pakèt moun ki konn vin sou chanèl la k ap joure manman RL prod Men sa pa fè anyen se la demokrasi Se la libète de pawòl Èske n konprann? Se analiz sa pou nou fè Ou wè depi s on nèg Izo yo manyen l Depi s on nèg Ti Lapli ou wè yo manyen l Sa ka rive Muscadin touye lòt bandi lòt gwoup Ba la pa piblik. Sa ka rive tou, lè l jwenn avè yo, li arete yo, epi sa sarèt la. Men, poze tèt nou kestyon pou n wè depi lè Muscadin ap frape nan nip la la a, kiyès ki plis viktim nan bandi yo si se pa nèg Izo ak nèg Ti Lapli? Brèf, ban m pase nan lòt dosye. M ap chavire sou Jimmy Cherizier alyas Barbecue. M pa fin twò renmen bagay Loni ap fè a. ap pran rezolisyon pou bay kont Babekyou patati patata. Preval te gen yon teyorèm nan politik li a ki di ke yo di swa w depoze lèzam obyen w al nan prizon oubyen w al nan simetyè. Kisa sa vle di? Jounen jodi a la a, mwen menm m bat bravo pou Babekyou paske a chak. Desizyon ki pran nan l'ONU, se non Babekyou ki site, sa vin mete yon epolèt anplis sou zèpòl Babekyou. Kounye a G9 pa yon strikti de gang ankò. Figirevou byen ke G9 la se yon pati politik. Osi senpl ke sa. Tankou jan konfrè nou Kesnel Dorlean toujou di sa, osi biza ke sa kab parèt, Flè se yon pati politik kounya, paske ou wè loni a ap reyini pou kapab pran sanksyon kont chèf zye 9. Babekyou, mwen m toujou di w sa frè m, yo se pouvwa yo mete nan men w, pran pouvwa w, kale kò w. Kale kò w brother, kale kò w. Ou wè lòt semèn nan la, ou kab mache san zam. Paske se pouvwa w y ap ranfòse. Eske nou kompren. En tout ka ma brotounen sou euh, vot ki te fet euh, vendwedi. E pi euh, nan va genyon lide. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2653. 15 manm pèmanan Konsèy Sekirite Nasyonzini an vote jodi vandredi 21 oktòb sa a alinanimite sou yon rezolisyon ki mande pou yo mete fen imedyatman ak zak vyolans ak aktivite kriminèl ann Ayiti epi enpoze sanksyon sou yon lidè gang pwisan ki se Jimmy Cherizier ki gen ti non jwèt li Barbecue. Lèzetazini ak Meksik ki te ekri rezolisyon 10 paj la te ranvwaye vòt la mèkredi pase yon jan pou yo kapab revize tèks la yon jan tou pou yo jwenn plis sipò nan men 15 manm konsèy sa yo ki vote jodi a. Nan tèks final rezolisyon an, yo elimine referans ki te fèt sou apèl 7 oktòb la ke Konsèy Minis Ayisyen yo ansanm avèk Ariel Henry te fè pou mande Nasyonzini voye yon fòs militè entènasyonal pou kwape zak vyolans yo nan peyi a epi soulaje kriz imanitè a. Yo retire tou demand ki te fèt nan lèt 8 oktòb sa ke Sekretè Jeneral Nasyonzini an Antonio Guterres te ekri voye bay Konsèy la kote ke l te mande opsyon pou yon fòs militè vin ede Polis Nasyonal Dayiti a konbat vyolans gang yo. Men gen yon dezyèm rezolisyon ke yo te fin travay sou li yè jedi a, ki mande rezoud epi konbat pwoblèm vyolans lan an Ayiti. Rezolisyon sa ap otorize yon fòs entènasyonal vin ede amelyore sekirite nan peyi a. Anbasadè ameriken an Linda Thomas-Greenfield te di lendi pase ke misyon sa pa yon misyon Nasyonzini e misyon sa dwe limite pou yon tan. Epitou misyon sa ta dwe dirije pa yon peyi patnè ke li pa spesifye e ki ta gen yon manda pou sèvi ak fòs militè si sa ta nesesè. Men yo poko vote sou dezyèm rezolisyon sa a. Andedan rezolisyon sa a ke yo vote jodi a, vandredi 21 oktòb, se sanksyon ke li mande pou yo pran e ladann yo site non yon sèl ayisyen, Jimmy Barbecue Cherizier, ki alatèt gang ki bloke tèminal gaz Varreux a, Jimmy Cherizier, n ap raple w, yon ansyen polisye, ki se chèf alyans gang G9 Fanmi e Alye yo, ki ta dwe frape ak yon entèdiksyon pou l pa vwayaje. Y ap friz epi jele byen ke l ta genyen yo. Epi y ap mete anbago zam sou li, sepandan. Rezolisyon an etabli tou yon komite andedan Konsèy Sekirite a ki pral enpoze sanksyon sou lòt moun ak gwoup ayisyen ki ta enplike nan fè aksyon ki menase lapè, sekirite oswa estabilite nan peyi a. Sanksyon sa yo vize sitwayen ki enplike nan aktivite kriminèl, vyolans ak trafik zam, abi dwa moun epi ki ta kreye obstak pou livrezon èd nan peyi a. Rezolisyon Nasyonzini an eksprime yon grav enkyetid konsènan nivo ekstrèmeman wo nan vyolans gang yo ak lòt aktivite kriminèl. Rezolisyon sa tou ankouraje tout aktè politik yo pou yo ta angaje yo nan yon negosyasyon pou simonte kriz la epi pèmèt eleksyon lejislatif ak prezidansyèl yo fèt osito ke sitiyasyon sekirite lokal la ta pèmèt li. Avèk siksè, lè negosyasyon ki an pèmi son adopsyon a linanimite. Pou voa Kreyol nan New York, Valerio Saint-Louis. Antouka sa te pase nan mikwo konfrè nou yo nan voa Kreyol. Nap fini avèk yon ti video. Alò se pa yon ti video paske sa dure anviron 7 minutes et quelques secondes. Se aprè la conférence de presse prezante par Moïse Jean Charles. Tèlman gen militan mesye, mwen menm toujou di peyi sa genlè li pap avanse. Wè tout moun sa yo gen anpil nan yo la kap kouri dèyè Moïse Jean Charles yo bezwen aktivite tou wi paske pèp la nan pa bon pèp la nan grangou sa vle di peyi sa son peyi ki chaje ak problèm lè yon nèg militan li pa militan kòmsi nan sans lap milite bò kote yon nèg pou yo rive ansanm non men li militan pou pòch li tou paske ou imajine w nèg la tande yon dimanch Moïse pral prezante konferans pou laprès ebyen fòl fon vini paske sa ka rive ke lakay pa bon. Jodi a nou di Ayibobo, Ayibobo pou pèp ayisyen e nou wè pèp ayisyen li di li pap pap bay, li pap met ajenou e lap goumen jiskobou. E nou kwè jodi a se yon siyal nou voye ba oligachi a, se yon siyal nou voye ba moun kap sipòte Ariel Henry yo pou nou di a pati de jodi a sak pase andan le plaza, Se raseta e nou kwè yo pral pran nan de konsyans paske pèp la bezwen al lekòl plis ke yo bezwen al lekòl, pèp la bezwen sante, li bezwen mwayen pou l viv enben jodi a peyi a pa ka fèmen ankò se fini, se fini apati jodi a nou kwè ekip Ariel la yo gen yon grenn bagay pou yo fè apati de jodi a se ale rale kò yo pou konsèy de tranzisyon an antre e nou di gen de tèt nou wè yo chwazi antre komisyon de tranzisyon nou pa gen pwoblèm non men nou di popilasyon an nou pa gen pwoblèm avè yo men nou pral veye yo. Gen de moun, m pa vle site, laprès tande nou gen non yo. Men nou menm, angaje milite k ap fè politik, ki anndan geto a, e nou di nèg, nou di komisyon sa a, byenvni. Men, pandan nou di byenvni, nou pral veye l. Paske jodi a, pa gen moun ki pral bay moun fè bè sou tèt popilasyon. Pa gen moun ki pral danse sou moun ki mouri nan geto. Pa gen moun ki pral danse sou sila ki pran prizon yo. Pa gen moun ki pral danse sou sila ki pi pòv yo, ki pi malere yo. Sanble sa nou di, Ayibobo pèp ayisyen, ayibobo komisyon an, popilasyon nou di yo a pati de jodi a, je do kale sou moun sa yo yo site la ki fè pati komisyon tranzisyon an, non pa m se Jera, e militan angaje, kòdonatè oganizasyon OMJPC Mouvman dè Jèn Pwogresis Ayibobo, mèsi laprès. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di